Madam mesye bonjou bonswa pou tout zanmi tout fanatik ki branche chèn radyo pale ayiti la vwa di pèp salitasyon pa nou espesyal ke papa bondye beni nou tout nou salye fanatik ki nan entènasyonal la nou salye fanatik ki an ayiti ki branche radyo pale ayiti bondye beni nou tout e jodia se samdi se 6 me 2023 fòs delòd yo ti mesye swat yo la nèg yo voye yon mesaj yo di Toutotan yo pa fin avèk Izo, yo pa kraze baz Vilaj de Dye, yo pap bay vag. Polisye swat yo, yo sèmante yap mete Izo an karantèn. Yo di yo pral konnen èske Izo pi granmoun pase yo. Ti mesye swat yo sèmante yo pap bay Izo vag, yo pap kite l trankil, bwa mare, madam mesye, Izo sipoze jwenn avèk zo grann li. Ebyen, m pral fè w tande plis detay, kote mesa, kote mesye swat yo te voye mesaj sa a bay jounalis. pale avèk oun polisye swat jodi an ki di m ke, Henry, e, ou mèt di peyi a sa, ou mèt di peyi a sa, sè ke yo pwomèt klèman, yo pwomèt de tou kèur ap genyen oun gwo bale wouze ki fèt, ap genyen, e, de strikti ke y ap mete an plas pou ke finalman yo rive mete mesye sa yo tout bon vre an karantèn. Se kanmenm yn nouvèl ekstrèmeman entèresant men malerezman jiskaprezan sa n espere an tèm de sipò oprè de apui oprè de gouvèneman l pa sa. Mwen sonje mwen te pale avèk yon wo responsab lapolis ki te di n ke 4 me k ap vin la genyen plizyè blende k ap rive 4 me k ap vin la gen plizyè blende k ap rive enben se trè trè lwen dètre sa piske nou pa remake blende yo rive vre mwen menm m t ap tann la pou m jwenn de enfòmasyon sou blende yo te di k t ap rive se sa kanadyen yo te anonse ke y ap bay blende enben jiskaprezan pa genyen blende k rive kounya. Ann al gade, n ap retounen nan vilaj. E kouman pou n fè pou nou ede polis nan tout bon vre demantle gang vilaj? Enfòmasyon, Gang vilaj la li redui konsiderableman. Map reprann enfòmasyon, gang vilaj la li redwi konsiderableman e ke kantite nèg yo te genyen an yo nèg anpil ladan yo sove anpil ladan yo chape poul yo. Sa vle di se on gang ki ekstrèmeman fèb kap eseye bay tèt li on jan pou ke li pwouve l montre ke l fò. Sak fè w wè tout ti videyo ou wè nèg ap montre w la etc e pa vre. Se de bagay pa egzanp ki te deja la deja e ke jodi an nèg la ap eseye fon jan pou fè wè l. Men se yon gang ki konplètman afebli, l afebli konplètman ni an tèm de resous zimèn e ni an tèm de moral. Sa vle di ke moral nèg yo ba E depi w wè nèg ap fè deklarasyon pale anpil pale anpil e lap mande sipò dayè se premyè fwa wap tande ke jan misye toujou prezante l kòm gwo chèf gang epi lap mande sipò men m panse ke jodi an piga pèsòn moun pran nan depresyon e se paske jan m toujou di l lan ou pa gon gouvèneman ki genyen menm ideyoloji e ki gen menm volonte e avèk popilasyon an ki fè ke mesye sa yo jiska prezan yo egziste yo egziste. Aswè a, m pral fè yon bagay ki, mwen, m ap asime sa m ap fè aswè a. Ou konn poukisa m ap asime l? Paske, mwen gade yon travay ke. chen mechan ap fè. Genyen yon gwoup ame oubyen gang si w vle, paske mwen menm m pa vle okenn moun lè nèg a gen yon gwoup nèg ki ansanm avèk li a zam ilegal pou l di li menm li pa gang, e pa vre. Sè te gang, se yon gwoup gang. Ou gen dwa di vle chache yon. On makiyaj pou di ke monchè mwen menm mwen pa gang. Gwoup gwoup ame ilegal se gang, se yon gang. Dayè gen de gang se manchèt, se kouto yo gen. Sa vle di ke men lè pa egzanp gang se yon gwoup nèg ki ansanm. Ok. E lè ou gen yon gwoup yon gang tankou Chen Mechan. Men, si w nan zòn Kwadèmisyon, tout moun ap di w, monchè, Chen Mechan gen yon bann bagay ke l pap fè. Ok? Chen Mechan pa nan kidnaping, chen mechan ka toujou fon jan chache de mwayen egzèse de presyon pou ke jisteman li rive jwenn mwayen e lè sa a li gen dwa fè l a de nèg ki nan de zòn oubyen a de nèg ki nan sektè prive. Frè m di w jodi a m gen yon envite nan emisyon an. Alo alo pale ayiti m tap eseye fè vòys la bon ou wè li gen yon moun ki distòb mwen nan vòys la se ta di ke li parèt E avèk m ou bagay so vwa l parèt nan vòs la m oblije detwi l ou konprann m ap refè l ebyen sa m te voye avan pa konsidere l se sa m pral voye kounye a la se li menm ke ki pi bon m pa konnen petèt si tout sa m te di yo si m ap sonje yo bon pale ayiti mwen salye ou mwen salye ou anpil ke m bon chèn salitasyon pou ou avèk tout e Ekip k ap asiste radyo a teknikman k ap fè mannèv pou rann emisyon yo fasil, pou rann emisyon yo ekoute. Ebyen m salye mesye sa yo anpil anpil e m salye nou patriyòt patriyotikman. Ebyen mwen kontinye e mwen voye yon salitasyon kòdyal a tou lè medya an liy yo. Tèlke nou vle pale de Moun afè bon, Boustav Dionn, Fouco, Yannick Mon Editorial, Info Bertho, Founi Je, Mondial Info, anfen tout mesye yo m salye yo, m salye yo kòdyalman. Ke tout sa m site, tout sa m pa site. Depi se sa k ap fè bon travay yo, ke m pran leswen pou m salye yo. E ke jodi a se jedi li ye. E ke dapre tout sa map gade nan radyo epi de swit, rezon k pouse m fè voice sa se paske m gon frè m ki voye yon yon bagay pou mwen la sou telefòn mwen. Monchè reyèlman imaj la tèlman revòltan e chokant m oblije pran li e m detui l menm kote a. Paske m fin gade l m pa ka gade li m detui l. E pou kontinye, m salye an patikilye tout kamarad de konba m yo, tèlke m salye Prefe a Lafrans, m voye yon gwo kout chapo pou li e ke m voye di l kouraj nan batay ke n ap mennen an paske nou konnen pou reyisi nan yon batay li pa janm fasil E ke anfen kouray e sante bòn sante tou paske souvan an sante ou pa ka goumen konprann. E ke kenbe la. M voye salitasyon tou pou fanmi w tou ki a ki ke w ap viv ke ou responsab yo responsab ou tou e ke nou mande ke pou Bondye beni nou e ke pou Bondye pwoteje nou anfen pou n kanpe rèd nan goumen an paske nou konnen anyen pa fasil Tout bagy tout komansman toujou dur ou konprann donk avek sa map mande w kenbe la gason pa moli e ke mwen kontinye mwen salye mesye Figaro mwen salye lot zanmi m yo sè Rita sè Vili mesye priyè a e jèn fi an ke m tap tande dènyèman e ke m bon salitasyon Yon paf yon grand salitasyon pou nou e ke m mande sè Vili, sè Rita e mesye a kenbe nan priyè nou paske san lapriyè a nou konnen ke priyè a li menm li kraze pòt satan priyè a se yon gwo pi gwo nèg ke tou sa m pa konnen donk pa kont fò n toujou kenbe priyè a la paske avèk li priyè a mennen nou lwen. e ke kenbe la kontinye pa lage e ke m mande pou Bondye beni nou tou pwoteje nou e ke ba nou fòs ba nou kouraj tou pou ke nou kanpe pou nou fè priyè yo jan nou dwe fè li toujou e ke pou kòm nou konnen ke lè yon moun ap priye ou pa dekouraje paske kèlkeswa ou pa wè sa ou jwenn e pa pwen dyab wal pran pou di w ke sa wap priye a pou jwenn li dan e tou swit e ke tout priyè nou konnen ke li gen yon tan pou l rive pou l fè efè donk pa kont nou gen tout e bonte nou pou nou kenbe priyè a e de swit tou nou konnen ke nap jwenn siksè ladan l. Alò mèsi anpil pou priyè yo toujou kenbe mwayen de priyè a pa lage li avèk tout moun ki fè chèn priyè yo avèk nou ok mwen kontinye toujou pou m salye an pati m kontinye pou m salye tout oditè oditris yo ki toujou pran le swen pou yo tande radyo a. e ke pou yo tande e nou yo menm tou pou yo fè de bon analiz de sitiyasyon aktyèl la e ke m mande nou tout ann fon chèn dinyon kenbe la pa lage paske nou konnen kan menm kèlke swa jodi ou demen viktwa se pou nou pou l ye li pa ka pou mechan yo bon Jodi a la, sak fè ke mwen fè voice sa, se paske m, kòm mwen ap redi nou ankò, m gon frè m ki voye yon imaj ban mwen, imaj la tèlman dwòl, m oblije gade l non, pou yon, pou yon segond sèlman apre sa m detui l. Imajine w kote m wè moun kap manje vyann moun kap boule, wouch! Bondye! Anfen, se pa fòt nou non. Se paske bagay yo vin rive nan yon pwen kounye a se satan k ap dirije peyi a. Se sa k fè nou wè tout jan de bagay sa yo k ap pase devan nou. Bagay nou pa t konn wè dan letan pase men jodi a se li menm n ap viv. Alò moun sa yo ki te, òganizasyon sa yo ki te bay tèt yo, fò nou pa bliye yo non, pou n pase wè yo ak bra kale a tou, ki te bay tèt yo non òganizasyon je klere, paske m sonje nan letan mesye sa yo, bann ekip moun sa yo te enpoze prezidan Jovenel travay, paske se te chak jou yo soti rapò, yo soti rapò, men sou gouvènman kann kale. Gouvènman kriminèl sa k rele Ariel Henry a, kochon mòn sa a, m pa wè kote yo menm yo sòti yon rapò non, se tout tan te gen masak, se kou, ou konprann se kounye a k gen masak, bon m pa wè yo yo sòti rapò. E ke m ap di pèp la tou pa bliye pou n pase wè jij kowonpi yo paske se yo menm ki fè nou rive kote n ye a, paske si yo te asime responsabilite yo. Yo te konnen lajistis plase pou bay jistis a sa ki bezwen jistis, a sa ki swaf jistis. Men, se pa pou jistis la pa sipoze fèt pou moun ki gen kòb, pou moun k ap vòlè nan peyi a l ba ou kòb anba epi de swit tout va byen. e ke mande nou fòn pase wè jij sa yo tou wi paske jan nap gad bagay la la fò nou pase wè jij sa yo paske bwa kale avèk pè lebren se 2 moun ki pa jwe non m wè nèg ap kouri bon il se pe byen bwa kale a genlè bay moun yo vant mennen wi heey pou le moman la bwa kale a genlè bay avèk tout pè lebren. bay vant mennen paske m konnen lontan se lè moun nan gen gaz yo di l konn manje pitimi ak pwa kangou li konn gen vant mennen enben monchè bwa kale sa avèk tout pè lebren monchè yo bay yo bay ekip sanzave sanginè sa yo vant mennen wi piske lè n ap gade yon seri de gang moun veye kap fè deklarasyon nan peyi a mwen map di jiske la toujou yo sanwont pou sa map gade nan zye m la map gade izo kap radote ti lapli kap ranse lamò sanjou tout ekip gang li rele likson eee Bougòy, san konte lòt m pa site epi de swit lòt vakabon a vès yo. Tout vakabon sa yo dwe mouri nan peyi a. Paske rezon, se yon resiklay ki pou fèt avèk yon bagay ki rele grese sere yo te konn fè nan machin lontan. Yo te konn met machin nan sou dyak yo leve l epi yo lave tout anba l. Ebyen tout bagay sa yo merite fèt nan peyi an. Grese sere. Lè n fin flanke yo bra kale avèk tout pè lebren an, yo sipoze fè grese sere pou yo. Pase gen yon ekip, mwen m pa bliye yo non paske m wè tout moun genlè bliye ekip sa a pase ekip la se yon ekip malfektè yo ye, yo genlè fè kèk bagay pou yo bliye yo. Pase si nou vle pran Leon Chwal ki te anlè tèt lapolis lan, Si nou vle gade ekip moun ki te bay tèt yo non 509 ki ankò ekip kriminèl sa a, lè nou te gade, nou gade chimè Lwidò, ou pa wè vakabon sa l pa janm pale ankò epi grenn je l sou konn sirik yo. Yo pa menm teta nan dlo non, sirik, ou pa konn yon seri de sirik lè w al nan bò zòn anwo ou fin pase ou antre Mèje, te gen yon bon plaj la lontan, lè w ale la epi ou konn wè yon seri de sirik k ap mache atè a. bò lanmè a. Gade grenn je towo k rele chimè Louidor a. Pase m pa rele e ki ankò misye bay non pase se yon chimè misye ye. Konprann? Chimè Louidor, gade figi misye n'a wè. Lòt vagabòn k rele Yanick la, 3011 egal 111 la. Yo gen lè kankou yo gen lè fè kèk bagay pou moun bliye yo. Paske m wè tout moun bliye moun sa yo. Pase tout vagabon sa yo sipoze pran bwa kale. Wè? Paske si nou ap gade jodi an la, Léon Chwal sa a, lè l te chèf polis, li te direktè jeneral lapolis la, mwen menm m te konprann se kòm yon nèg m tande ki te pase lame. M te panse se yon nèg ki te vini vrèman vre pou l te akonpli yon misyon, yon misyon ki pozitiv nan peyi a. Ebyen misye, se t yon djòb ke l te vin fè, aprè l fin fè li enpi li vire do li. Li vire do li, li patisipe nan gouvènman kann kale a men monchè yo nou mesye se yo trèt vrèman vre paske misye sipoze e si genyen yon gouvènman vrèman vre kòm se sa e kochon mawon k rele Ariel la ap chache pou pa gen eleksyon pou pa bagay pou pa gen anyen k fèt de bon nan peyi an donk se sa l ap chache donk tout moun sa yo pou yo pa jije. Je nini menm tou. Donk mwen menm m ta di nou Ariel pa bezwen konprann ke li byen li byen chita. Konprann? Li pa bezwen konprann li byen chita non paske Premyèman, misye se yon kochon mawon li ye avèk tout ekip li a. Sa k fè sa? Ou pa wè misye a kòmanse ap afebli, sa k gen kochon, kochon a ekip, kochon mawon sa avèk tout ekip li a prèske kase kòd pou yo kouri. Tande, yo prèske kache, kase kòd pou yo kouri avèk sa. Misye genlè sispèk li p ap jwenn po bannann pou l manje ankò. Ou konprann kote yo mare l nan pak la. Donk se sak fè w wè misye ap jwe pieu ze men pou ke li bagay men si pèp la pap dòmi nou konnen sa pou n fè nou konnen pou n pa bay kriminèl sak rele Ariel sa chans li avèk tout ekip ki avè l yo paske nou nou pa gen tan pou n ap site non kriminèl sa paske lè nou ap site non yo nou sanse vin gon malediksyon ki tonbe sou nou paske kriminèl ou pa gen de bagay pou yo. Se just jije yo, si te gen si te gen yon sistèm de jistis ki reyèlman byen balanse, se te misye tap deja ap naje pou l sòti nan prizon. Men, yo gen yo gen yo gen rezon yo pou yo fè peyi a sa yo fè l la. Ebyen, map gade ankò. Kote ke gen yon Misye k rele Izo a, kankou sè Vili konn di, misye sa gen yon pakèt bann fè l met nan dan li. Èske w konprann? Misye sa twouve ap trete lapolis fatra. Ayayayy mesye! Misye a trete la police fatra bann fatra police yo li gen rezon yo paske nou wè inosan peye pou koupab le poukwa se paske gen de police ki pa konprann valè yo yal asosye yo avèk gang se sak fè jodi a la misye klase nou nan menm panye avèk li li trouve trete nou fatra e ke sa izo ye son kriminèl yon chèf gang ou ye plas ou se nan simityè l ye bon. Nou rann misye onè nal asiste li pou nap fè mal avèk li la plipa de polis yo paske mpa jeneralize nou tout se sak fè misye pèmèt li rele nou fatra men se byen domaj li jwenn yon lòt la ou jwenn yon polis ki reyaji dè le mom moman. ki bay misye repons li nan bouch li nan nan tankou jan moun yo konn di nan bèk li eskize m oditè kap tande yo e ke polis e polis la lèm di sa bravo pou ou ki reponn misye menm kote a Konprann? M voye yon gwo yon gwo bravo pou ou. Paske kòm ou byen di, si se pa te mòd chèf eta majò sa nou te genyen an, nèg sa yo pa tap egziste ankò. Paske mwen m te toujou di l, m te toujou di koupe tèt eta majò a, paske m sispèk nèg sa yo, ou konn wè lè w al benyen nan yon seri de rivyè ki pa byen klin epi w se yon pakèt bann ti grenouy ki toujou anndan li, enben se konsa m konsidere eta majò sa. Paske premyèman. Li gen yon gwo kochon mawon ladan l ki sanble avèk tanbouye nan madigra ki te rele Minwi Minwi an, ki rele Èlbe a. Ou wè? Msye sa l pa gen fòmasyon adekwat pou l ta yon chèf de lapolis. E ke misye pa, misye pa gen okenn kalifikasyon pou l ta yon chèf polis. Se nòmal pou ke li fè sa l fè, li, li ba nou sèvis ke l ap ba nou an. E non plis tou, nou wè l se, yo fin konplote, yo tiye prezidan an, alò papa l, kochon maron k rele Ariel la, ba l yon plas. E ke w pa wè kèlkeswa tout sa k genyen, Yo pa janm di anyen alò se revyen a nou menm pèp la k pou fè pou pran desizyon nou enpi de swit se nou k pou fè travay nou la a wi piske si se pè nou pè ameriken ou di mwens gouvènman ameriken an nou pè l pou ke nou nou nou fè aksyon ke nou gen pou nou fè ak vagabon sa yo nou twonpe wi paske depi yo mouri yo mouri nèt wi piske si nou vle fon konparezon pou n wè men e prezidan mouri li pral gen dezan li pa mouri li mouri nèt. Ou konprann? Donk ki pèmèt ke pou nou sove lapatri, ou konprann, pou nou sove lapatri ayisyèn, paske se pa prèske fin manyen ti zannimo sa yo epi lè fin kite sa, non, pase nèg sa yo nou te sipoze rive sou yo, pase si nou pa rive sou yo, y ap rive sou nou nou menm. Paske yo gen bwak kore dèyè bannann yo. Yo gen lòt peyi kap soutni yo ou konprann malgre ou wè malgre lòt peyi ap soutni yo e kochon kochon ki rele Ariel ki mare nan pak la l santil an danje li santi l kòmanse an feblès e l santi kòd la prèske kase ki te mare l la li santi sa nou pa wè ki sa ki ki mannèv kap fèt donk avan twò ta ri e bare nou se degaje nou pou nou fon jan a misye. Pou nou bay misye pou l jwenn konfimasyon li paske l fin kominyen deja pou l jwenn konfimasyon li. Donk e se grav sa k ap pase pou jodi a nan peyi an paske mwen menm m toujou di mesye sa yo te gen yon seri de bagay alò sitou yon seri de radyo isi k ap di yon seri de bagay e ke mwen menm sou Duvalier m te timoun piti. Ou konprann? On bagay, m son moun, m pot ko menm kominyen menm lè tout lè m nan Salezyan toujou. M pot ko kominyen. Donk imajine nou, moun ki tap pèsekite Divalye yo, nou wè yo. E ke azoukengkeng yo rele Liliane Pierre Paul la, Avèk tout Kaplim, pase Kaplim li menm, monchè misye jwenn anpil move tretman malgre tou li reziste men li pa t ap jwenn anyen non, si se pa t Ti Simòn li pa t ap jwenn anyen kòm yo di w nan pami diri ti wòch goute grès wè Azou Kenkeng yo te rele Liliane nan gade non yo fè prizonye ba l baton Moyiz Vraiment li pa fouti dil li pa gen pitit li li fè pou prizonye wè paske li tap menm ede se menm bagay la wi vwala paske lè nou di yon moun ditaktè men ditaktè